An nou kòmanse ak star Biokèm. Nap prezante w premye videyo nan seri videyo ki pral ede w konprann lojisyèl star Biokèm nan. Nan videyo sa, nou pral aprann kijan pou nou telechaje star Biokèm epi kijan pou nou ouvri li. Star Biochem se yon lojisyèl edikatif ke anseyan, syantis avèk pwogramè devlope nan Massachusetts Institute of Technology, MIT. Star Biochem se yon lojisyèl ki pèmèt nou egzamine fòm ak estrikti molekil yo an twa dimansyon, lojisyèl StarBiochem prezante enfòmasyon yon fason pou nou wè jan pwoteyin yo òganize dapre toule kat nivo òganizasyon pwoteyin yo. Lojisyèl la sèvi ak metòd ki entèraktif pou ede etidyan yo aprann konsèp kle nan biyoloji pwoteyin. Nou ka telechaje StarBiochem gratis ti cheri. Lojisyèl la mache sou divès kalite òdinatè, kit yo sèvi ak Java sou Linux, kit yo sèvi ak Windows PC, kit yo sèvi ak OS X Apple. An nou kòmanse. Monte sou entènèt epi tape star pwen mit pwen edu slash biochem slash. Pou w antre nan paj akèy Star Biochem nan. Pou w telechaje lojisyèl Star Biochem nan, klike sou bouton vèt Start nan paj akèy la. Pou w sèvi ak vèsyon Star Biochem sa a, fò w gen lojisyèl Java enstale sou òdinatè w. Apre ou klike sou bouton Start la, Star Biochem nan ta dwe telechaje otomatikman sou òdinatè w. Si li pa telechaje, swiv lòt esplikasyon ke nou pral bay kounye a. Men, sonje ke esplikasyon sa yo ka yon ti jan diferan selon ou itilize Internet Explorer, Firefox, Safari oswa Chrome. Si n ap itilize Internet Explorer pou ouvri StarBiochem, gen yon kesyon k ap parèt ki mande si nou ta vle ouvè fichye StarBiochem pwen jnlp ki nan sit sta. Tar pwen MIT pwen EDU a Klike Open pou w kap ouvè fichye ou fenk sot telechaje a. Lè w ouvè aplikasyon Star Biochem ki fenk sot telechaje a, gen yon fenèt ki pral ouvri e ki pral mande w si ou ta renmen lanse aplikasyon sa a. Klike sou ron pou ouvè pwogram nan. Si w ap itilize Chrome pou w ouvè StarBiochem, gen yon kesyon ki parèt e ki mande si nou ta renmen kenbe fichye a oubyen elimine li. Klike sou Keep epi ouvè fichye ki fenk sot telechaje a. Lòt navigatè, tankou Mozilla Firefox, ka mande w si w ta renmen ouvè oubyen sovgade fichye JNLP a. Si se avèk navigatè sa a w ap sèvi, klike sou Open with Java Web Start Launcher. Sa posib! Pou telechaje lojisyèl la nan òdinatè w pou w ka sèvi ak li pi devan. Si ou pa gen Java oswa si koneksyon entènèt ou twò fèb oswa li twò lan, ou ka pa kapab ouvè lojisyèl StarBiochem nan dirèkteman sou entènèt jan nou sot eksplike a. Nan ka sa a, nou rekòmande w pou w telechaje StarBiochem nan sou òdinatè w. Depi ou fin telechaje lojisyèl StarBiochem nan sou òdinatè w, w ap ka sèvi avè l pi devan menm si ou pa gen koneksyon entènèt. Ou ka bezwen fè sa si ou pa gen koneksyon entènèt tout tan. Pou fè sa, navige ale sou sitwèb starbiochem nan, star.mit.edu slash biochem, epi klike sou lyen Download ki nan lis sou bò goch la. Apre sa, Ou ka chwazi fichye pou w telechaje a, tou depan de si òdinatè w la sèvi avèk Windows PC oswa OS X Mac oswa Linux. Nou ta rekòmande vèsyon ki rele Windows Version of StarBiochem for High Schools with Unique Security Measures. Apre sa, trennen ikòn StarBiochem nan soti kote nou sovgade l la nan òdinatè nou, epi lage l nan yon kle usb oubyen kopye l sou yon CD. Konsa, nou ka bay elèv nou lojisyèl StarBiochem nan byen fasil. Kounyeya, piske ou rive telechaje StarBiochem, ou pare pou ou analize yon estrikti.